Bonswa, bonswa, bonswa. Sè ki pa ankon rekonèt mwen sou chanèl la, m ap di non an, mwen m se Alexir. E ou konnen non tit la, se Titoo. Boom! Nou konn sa li ye deja, mwen se Ayisyen. menm jan avèk non mwen renmen pèp ayisyen anpil se kòmsi nou la nap pote anpil bagay anpil video nou konnen map viv an frans ke viris la fè nou paka fè anpil video nap tann kilè pou nou lage video menm si se an 2021 nap avè nou pou tout tan nou konn sa liye deja Alexis nan kay la e tito ap pote bri ap pote show pou nou bby.